Bon Mesye Mwen chak lèm rete map reflechi ah ton mat Chak lèm rete map reflechi mesye m vin wè latè pa ofri moun anyen mesye oh Gade m vin nan jaden an la m vin nan jaden an lontan la m te konn jwenn ti fig mi m pa kapab ah. Monchè oo rèv mwen kounya la mwen menm. Se pou m kite, se pou m kite andeyò a la pou m al nan vil la. Yo di m Christian yo nan vil la fò m al wè l. Gad djaz la. Humm jan m renmen jwè sa a. Non monchè. Yo di m ou nan vil la fò m kite pwovens lan m al nan vil la monchè. Ou ka fon jan ou ou la ou al pòtoprens menm. Egzakteman se rèv mwen sa wi m anvi kite bouk la la epi pou m pou m desann nan vil la yo di m Christiano nan vil la la mwen m mèt ta jwenn yon moun la fè m bay yon mwayen pou m wè Christiano m p ap gen pwoblèm. Non mwen ou pa bezwen wè Christiano Christiano e bò lakay mwen l rete misye chak jou misye toujou ap bwè bya ti mesye yo anba Konpè Sanbo, kounya konbyen kòb pou m ta ba w la? Konbyen zanmi m ou yo mèt ban m mil dola, depi w ban m mil dola m ap fè w wè a misye. Chak jou m a misye anba a wi menn. Chak jou m a misye ou mèt ban m mil dola epi m ap fè w wè a misye rapid menn. Anben ok dakò, depi lontan m konnen w nan bouk la e bon timoun wi. Ou di m mil dola. M telman renmen jwè sa. Mwen anvi pale avèl mwen male m pito avèl wi. Non men bon se pale map pale avèl wi. An men nèg la wi frèm banm nouvèl an non. Misye di konsa jan w anvi wè l la l anvi wè w tou. A wi bondye ou t anvi wè m tou. Bon ou konnen nou konnen nou la nou la. Misye diw depi kilè wap gadel. Bon map gadew lontan depi lèm ti tak tak depi lèm ti tak tak konsa map gadew wi oh Christ la map gadew lontan. Misye di konsa